Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le dimanch 19 fevriye 2023 mwen di tout moun byenvini sou chanèl yo renmen anpil lan chanèl kap bay enfòmasyon 24 èr sur 24 nou prale nan departeman de l'artibonit kote ke genyen yon duèl ki anvi pran kò ankò tande byen yon duèl ki anvi pran kò ankò nan zòn Savyen ak Jan Deni. Men ya un pwoblèm. Le pwoblèm sè ke Ti Mepri enpuisan. Lèzòm de Savyen yo trè puisan. Nou sonje se yon batay ki la yon bon ti tan depi sou Odma te genyen yon konfli anba la kote ke ebyen eh Jan Deni tanzantan l fon pote boure li bay nèg Odma yo, nèg Savyen yo bwa kale. Tanzantan nèg Odma yo fè yon desann tou, yo fè kèk ekzaksyon anba a. Se te yon bagay vrèman dramatik. Jounen jodi a la avèk lamò d'Odma, ebyen, tout moun panse ke bagay la ta pral vrèman fasil pou Ti Mepri. O pwen ke gen nèg nan baz la la a ki kòmanse di ben yo menm, yo bay vag, se diri yo yo pral plante. Se kòmsi m ta ka di si te genyen yon komite ki te la pou te kapab pran zam nan men nèg yo, nèg yo tap remèt zam. Men ekoute, vi a linefikasite dè zotorite an plas, paske ou gon gwoup de gang ki deside ki di yo pap batay ankò, men leta pa avanse, leta pa aktive, li pa pozitive, leta tchwe je l epi sa w tande a la, nèg yo repran konfyans, epi nèg yo kòmanse ap fè lòbèy. Kounya la a, le fèt ke gen kidnaping ki ap fèt, paske tanzantan nèg yo parèt sou wout la la a, yo fè de twa kidnaping, yo pran machin, kounya la a, vin gen yon pwoblèm. Nèg yo vin ap achte zam, y ap achte bal, yo gen bon koulwa, sa w tande a la a, Latibonit baskile dan la vyolans. E se pa pou san rezon ou wè, dènyeman la a, nèg yo touye twa polisye. menm di 3, yo touye 6 polisye yon setyèm al mouri sou kabann lopital. E chak jou se pwoblèm. Ou te tande yon voice kote ke nèg yo t ap menase yon jounalis. Ou tande plizyè lòt voice kote Luckson k ap pale, k ap di li menm li se sèl chèf. Dènye bagay ki vini la, Se, m ta kapab di ti videyo, videyo bal, videyo kote nèg ap moutre zam yo, epi y ap di ti mepri yo pral mache pran l. Men èske ti mepri a li menm tou, li pè? An nou pran san nou pou nou kapab pèmèt ou gen dosye sa a konplè. N ap retounen avèk detay ki te genyen kote nèg yo fè deklarasyon, epi answit w ap jwenn ti mepri ki li menm, ap reponn nan yon dezyèm voice. Yes la mwen ou te mande foto a men m fè ti bout video sa vre boo wè li la wi se k 56 yo wi ou wè yo ou wè ti grenn vè yo sa se m 14 yo sa se m 14 sa e kadash yo. Eeh sa e kadash yo. Wè yo. E nou kap fè koze isi. E menm ye. Ou konprann. Ti mepri kob diri paka achte bal. Gade kanpe goumen. Vin kanpe goumen. Kanpe goumen vini. Vini nap tann ou. Ya vini nap tann ou. Ou konnen yo anpil liye. Manke espas. Ou wè li? Ou wè yo? Kadash, M14, men sèk 56. Ou konnen yo gen anpil zam sèk 56? Ya. Sa yo fèk parèt wi papa. Apre pil zam nou te gen yo, apre pil zam nou pran nan men polis yo, nou fèk ka rantre dèyè baba. Ay nan prepare, nan prepare la, nan prepare la kèk bagay la pou Jan Deni la. Ay Jan Deni an nou pap pran, Jan Deni an e pa granmoun ni granmoun non. Ay nou pap pran, nou pap pran konsa se pou pran nou pran Jan Deni an nap tou mete, nap tou mete, nap tou mete sòlda sou sòl la tou. Wè sa m di w, e sak fè nap fè tout. Apre sa depi lòt jou a la, bwa te kale nan moun dòre mepri. Ou wè sa m di w, bwa te gentan kale nan mouda w. A di nou pa p pran sòl la konsa, n ap achte zam met la toujou. A di depi nou pran sòl la la pou nou tou met sòlda sou sòl la. E se sa yo n ap motive la, e sa yo n ap fè la menm. Ou wè sa m di w. A di e 8 ki t ap vini jodi a, e 8 ki t ap vini jodi a la, nou di non, n ap fè yo pase 2 pa 2 toujou. Ou wè sa m di w. Ou wè sa m di w. Ba yo ap vini mepri. Met poze w, met poze w. Menm si w wè nou pa, menm si w wè nou pa di w anyen, a m tande w ap fè pwogagann, w ap pale byen fò, voye mesaj pale byen fò, nou pa okipe w, nou pa di w anyen. A di e jou a n ap tann nan, wè sa m di w. E prepare n ap prepare. Nou p ap pran sòl la pou nou kite, pou nou kite w retounen sou sòl la ankò. Fout ou deyò nèt. Tande sa m di w la frè. Ou met poze w mepri, met poze w. Ba yo ap vini. Men pri bagay yo pral gate. Wè sa yo, sa yo sa n achte pou kase nou gen timoun piti k ap vini yo. Ou konprann? Nou pa ba yo kenbe bagay ki long. Sa yo nou voye dèyè yo, yo vin la maten an la. Jodi vandredi a, 17 fevriye a la, sa yo vini. Bon sa pou nou fè? Men pri. A ti piti sa yon ti moun map fè al pou wap sezi men ni ti piti sa mepri kap pranw wè sam diw la mepri dan koko bay yo ye tande frèm tann mwen nap vini nap vini tande m pripri pripri nap vini chouchou ok. A pati sa ki la frè pam bon ti sa ou la e pou mwen ti kòb ti kòb diri ou paka achte bal sa yo a enbesil mwen menm mwen pa genyen jwenn li la. Antre vin pran Jeleni pou m ba nou Jeleni. N ap jwenn machin mwen, ni motokiltè m, n ap jwenn tout sa m gen yo nèt, n ap pran yo antre lakay nou avè yo. Bon, kòm nou di n ap met baz nou, vin fè baz nou nan kay kote m rete a mesye. Vin fè baz nou ladan l, oke? M prè m ba nou l. Se poukisa nou ap fè pleyonas mesye? Nou gen kòb, nou gen bòs, nou gen pouvwa, nou gen otorite nou avè nou. Ou ka fè sa nou vle nan twòp. Poukisa wap vin dim freo ki ki mòm freo la frè kisa m freo la nou pa nève vre mesye vin non ou wè lèm lèm te lèm te an flèch lè mwen te save mante m paka voye toya non voye toya lèm di mwen te mante li antre mante mesye jan de ni pa gen moun ladan. Ya nan twòp poum fini avèw patnè. Papa peronas vini sèl m renmen m ke nou gen problèm avèl tout sa nap fè nou site nonm nan mwen menm m pa site nou non mwen m janm di non twòp m janm di likson m janm di dèdè tande m janm di vòlvo m janm di djey makenzi m janm di okenn vòlè pa m janm di jhon jonas mwen pou kòm sèm mesye nan bezyen on sèk grenn nou bezyen Prezidan nou an ki pat la anko, ki pa la anko a, konn ap pale, lè yo te an flèch la, kapab, ki dire nou menm nou koumanse pran kou, nap pran kou, fwa tou nap voye ap vini nou tou, men mwen prive avèk okenn moun, e pou tout zòn sa map mouri pou li, mesye m jire sou vim pou m mouri pou Jandini, tout tan, men nèg pap tchwem pou lòt bagay, yap tchwem pou libète Jandini. M gen kwayans nan sa. Mesye, mesye si m te gen menm jan avè nou mesye m tap fè twòp wi. M tap gentan libere Latibonit wi si m te menm jan avè nou. M te gen nèg pouvwa, otorite ki ta apiye m. M tap fè anpil. M tap gentan dechouke nou. Mesye nou de baz. Nou menm nan mitan m pa pè nou. M pa janm dòmi lòt kote. Jan Denis m dòmi lakay mwen an mesye. e nap fè gògòy, pale anpil, e nap voye toyo a di nou gen bal, nou gen bal, nou gen bal, nou gen tout bal sa yo. Tout bal sa yo ti pòm ka pran yo wi. Pòm sa map kontinye di. Nou mèt mete tout sa yo nèt. Vide yo sou mwen. Vide yo sou mwen. Pou yo fè rad pou mwen, yap fè rad pou mwen, yo menm kap fè rad pou mwen, tande mesye. Yo pa konn pè, yo pa lach. E nou pa ka entimide m tou. Nou pap fòse m fè sa m pat vle fè tou mesye. Map tann lè m nan. Bondye pa janm bay de chans, yon sèl chans li bay. Yo te mande lapè, tout bagay te kloz. M pat dakò l, voyaj lan te asepte l. M te resevwa l paske pou yo m te la. Men jodi a si nou mande gè, nou chwazi se pou moun ap kidnape, moun ap vòlè, moun ap pran tout bagay. Anyen mesye sa gen, long play. Long play wi. Se mete yon viris pou nou tout an m la, nou pa ka alèz non. Nou pa pran tout depatman non, n ap pran bout pou nou pran. Ti bout n aprann ap pran. Men nan kisa depatman Latibonit tonbe kounye a la a, si w ap fè yon kalkil, m panse ke si w ap di de departeman ki se zòn wouj nan peyi Dayiti, w ap di Département de l'Ouest e answit le Département de l'Artibonite. Pou depatman Lwès la, se tèt chaje paske si w pran kè Pòtoprens lan, ou di Vilaj de Dye. Ou di Site Solèy. Ou di Lasalin. Ou di Ba Dèlma. Ou di Belè. Ou di Maya. Ou di anpil lòt kote tankou Gran Ravin, eee, Ti Bwa. Sa vle di, bagay la mele nan men nou. Si w ap pran lòt komin ki se Kwadèboukè, se tèt chaje. Ou al nan Petyonvil la a, ou wè sa k genyen. Kounye a se pou m di nou ke departeman sa a li son zòn wouj. Lè w pran Latibonit la menm, sa se pa pale nèg Savyen yo nan Lyankou, nan Ti Rivyè Latibonit, nan Savyen. Nèg sa yo ap bay anpil pwoblèm. Sa ta vle di ke 2 departeman sila yo se 2 departeman ki se zòn wouj. Kounye a, lè w gen yon pwoblèm ki prezante. Ou oblije poze tèt ou kestyon pou di, Que faire? Men, Que faire sa a, se yon trè bòn kestyon, men, ki kapab jwenn de trè movèz repons paske kiyès ki pou fè? Eske se pèp la ki pou fè? Se pèp la k pou pran manchèt li pou l al batay? Se pèp la k pou mete zam nan men l pou l al batay? Se lapolis. Lapolis la li menm, eske polisye yo kapab leve yon bon maten Yo gen kòb nan men yo pou yo achte minisyon pou yo al batay a bandi? Non. Genyen yon chèf siperyè. Chèf siperyè lan li se Frantz Elbé. Men Frantz Elbé a ki fè pati de konsèy siperyè polis nasyonal la, li gen yon sou tèt. Sou tèt li a se minis jistis lan. E pi chèf gouvènman Ariel Henry. Si moun sa yo pa bay mwayen, La polis pap ka fè anyen. E si Frantz Elbe pa jwenn mwayen adekwa tou li pap ka fè anyen. E si par enposible tout ekip sa a ta gen enterè yo nan sa kap pase nan peyi an se polis yo ki pral mouri tankou jan sa kòmanse fèt tankou jan Vitelòm ap manje yo tankou jan nèg Savyen ap manje yo tankou jan nèg Vilaj ap manje yo. Son kalkil ki senp Eske nou konprann sa map di nou an? Sa vle di fok tout nèg pran konsyans pou di ekoute nou gon sitiyasyon an fas fok nou avanse paske men sa pou nou konprann jounen jodi a lè yon bandi gon zam nan men li pral batay li ka gen doub chajè si kadach la pran 32 li gen 64 polisye a nan men gon M4 Li pran mezi ti sa l genyen an. Li pa gen doub chajè. Li pa gen katouch rezèv. Kòman l pral batay avèk bandi an? M ta renmen konnen. Eske genyen operasyon elipòte ki ap fèt? Non, pa gen elikoptè. Eske cha ki genyen yo, yo reziste anba kout bal? Pa sir. On moman yo anpàn. Kòman lapolis pral fè rezoud pwoblèm sila? Lapolis pral touye ti bandi pwèl pete? Osi senp ke sa. On nèg k al tante fè zak, en, ou mal pase lapolis ap pete tèt ou men eske lapolis kapab kanpe pou l goumen ak gang pa rapò ak reyalite sa a ke nou genyen anfas m ta renmen nou di m kounye a la a moun k ap kite peyi a la a eske moun sa yo pa gen rezon an kounye a pou yon moun li pi fasil pou yon moun tande byen wi Bon, banm pran egzanp mwen. Li pi fasil wi la a. Si m di m pral Etazini, ke m al fè 2 jou Site Solèy wi. Pa egzanp, nan zòn ke mwen leve. Si m di m pral fè 2 jou la, m kadav deja. Hein? Kòmsi m nan rantre nan Jakomen la a, m di m pral fè 2 jou. Depi m rive, Donald ap byen akeyi m epi l tou pran m la. Swa y al jwenn Matyas oubyen Iska anba la, yo fou yon sèso nan kou m. Si m di m pral fè yon jounen nan vilaj la, m annik rive la, Izo pran m la de bra de do, vin di m poukisa w konn ap pale m mal. Si m di m pral fè de jou nan Gran Ravin, menm ka pou ti lapli. Ou pa konprann non! Sa vle di ke li pi fasil pou m ta fè yon demach la, m ale Etazini, ke m t al fè de jou Kwadèboukè. Mezanmi men sak peyi dayiti a wi kòmsi kounya la li pi fasil pou ayisyen al etazini depi ou gen moun ki kab panse pou ou ke ou menm ou rete nan peyi sa bagay la grav eskel ka kontinye konsa mdi non li pap ka kontinye konsa paske bandi yo yo menm fòk nou ta bat bravo pou anpil bagay kap fèt banm diw byen lè yon nèg kanpe devan yon mikwo lap pale mal bandi yo li pa rayi nou pou otan menm lè yon nèg ap trete nou de sanginè move je li pa rayi nou. Jounen jodi a la a, nou panse on nèg tankou Theriel, on nèg tankou Morvan, m pa konnen tout lòt yo, si tout bandi ta deside yo fè lapè, epi yo di ke y ap batay pou pèp la, enben, nou panse si nèg sa yo ta kritike toujou, anben konnen yo mechan. Mwen menm se t ap on fyète pou mwen wè swa tout nèg depoze lèzam, oubyen yo met tèt yo ansanm pou yo di se pou pèp la n ap batay. Konprann byen wi. Men ap toujou gen de twa move grenn, de twa move je. Ki pa pou sa. Epi sa w tande a la, peyi a toujou baskile dan la vyolans. M konnen gen nèg nan kominote entènasyonal la la ki t ap oblije bay kòb pa pil pa pakèt pou kapab destabilize peyi sila. Bon, antouka, nou pral tounen talè pou nou vini avèk lòt emisyon pou nou. Men fò m di lapolis, ou pa ka ap jwe yon match foutbòl. Mwen m konn wè byen. Real konn ap jwe avèk Elche. Real vlèk pou Elche. Elche vlèk pou Real. Real vlèk ankò. Ti ekip la vlèk. Epi ou tande match la fini 2 a 2. Sa vle di ki sa? Sa vle di ekip la te prepare match li. Lapolis, pou ki sa ou pa kab prepare operasyon yo? Kòm pa konn gen operasyon ki fèt vre, paske sa k ap fèt yo, Se pseudo operasyon yo ye. Jou gon bon operasyon, lè sa mwen map bat bravo pou lapolis. Paske gon bagay pou nou konprann wi. Ou wè m pran egzanp Real Elche. Se pa paske bandi yo gen gwo zam nan men yo. Se pa paske yo parèt siperyè. Pou n ta di ke yo se Real Madrid. Non. Yo pap ka Real Madrid. Paske yo pa legal. Men, di tèt nou ke. 3 polisye tonbe, nou konn kiyès ki manje yo. 6 tonbe, yon setyèm al mouri sou kabann lopital, nou konn kiyès ki manje yo. Nou kanpe, nou pa di anyen. Lavi fezan. Eske nou wè sa m ap di nou an wi? Sa vle di nou aksepte defèt la. Depi sou Leonchal, m te gentan wè sa. M te wè gen yon pakèt polisye k ap di yo y ap demisyone, patati patata. M di e ba w! Polisye mouri, olye pou y al dèyè kadav, se achte y al achte cha nèg yo te kenbe. Depi lè sa a, m te wè pa t ap gen avni pou enstitisyon sa a ankò. Antouka, mèsi lafanmi, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!